Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Le dosye politik sur RL Prod. On va komante, on va analize ansanble. Alors, se parti pou votre emisyon Ariel Henry. Que fait il pour le moment? Qu'est-ce qui va se passer avec Fritz Jean? Yon gwo ekonomis wi. Bon finalman fò n di ke genyen anpil estrikti politik nan peyi Dayiti epi kominote dyaspora ki yo menm jete devol yo sou Fritz Jean ki ta kapab vini kòm Prezidan de tranzisyon, le 59èm. Dayè gen deja sa n ta kab rele yon kanpay ki ap fèt sou lè rezo sosyo ebyen pou di ke Fritz Jean le 59èm prezidan ayisyen. Sa ta kapab fè konbyen prezidan tranzisyon? 3 ou 4? Bon, an tou ka, e nou poko la puiske chwa a fèt se vre, eske la kominote entènasyonal la apwouve? Eske tou lè sektè di peyi Lonta prouve. Nou pral vini. Men dabò fò n di ke kesyon Ariel Henry an, yè mwen te fè yon emisyon pou m di kòman Ariel retwouve l nan difikilte. Men, sanble Ariel pa rann li kont ke li nan pwoblèm. Paske ban m di w bagay, sa konn rive ke yon moun gen yon pwoblèm epi ou menm kè w fè w mal pou moun sa epi lè w gade ou wè moun nan ap souri tout kote l pase se kòmsi ryen netè. Ebyen se konsa Ariel ye. Tande byen, Arnel Belizaire a parle. Arnel, nou konnen depi lè Anel libere a la, li pran baton pelerinaj li pou kapab moute desann sou tèren an pou mobilize anpil moun nan popilasyon an pou kapab pran lari lè yon bagay mal pase. Ebyen nan lojik sa a, m ta kapab di Arnel Belizaire vle ke pou pèp la pran lari pou di non ak Ariel Henry e pou Ariel Henry ale. Se sak fè yè te gen yon rankontr antr Arnel e kelke zavoka paske nèg sa yo avoka yo menm tou yo euh ap eseye chache adopte yon pozisyon komin sou dat 7 fevriye a paske dat 7 fevriye a se yon dat ki enpòtan anpil. Anpil moun kwè ke Ariel Henry li ta dwe ale e ke pou tout sektè, tout klas ki enpòtant nan peyi an la ta kapab chita sou yon tab, swa pou yo fè yon chwa de yon prezidan de tranzisyon oubyen vini avèk yon lòt premye minis. Arnel Belizaire a parle. Men jist avan, te gen yon ti pale ansanm avèk avoka Osner Fevry sou kapasite Ariel pa genyen ankò pou li konvoke pèsòn. O non de qui se revêt de l'uniforme de soldat ou de la police mais qui n'a jamais fait les études pour le faire et qui n'a pas été mandaté. Il a un pouvoir de facto comme chef, mais il n'est pas vraiment un chef. C'est le cas d'Ariel. Donc, qu'est-ce qu'on dit On dit à ce chef de se présenter devant les autorités compétentes, qui est l'ensemble de ces institutions, et comme premier point, vous serez présent alors et vous dites, hé, le statut d'Ariel, mettez-vous à la disposition de la justice. C'est parce qu'il m'apprécie et il me respecte. On va l'utiliser. C'est normal, cette proposition, on peut dire que c'est une proposition citoyenne. Et du même coup, je ne vais pas prendre en contre-pied la position du docteur Canton. Mais je vais le faire. Pourquoi Pourquoi je demande à mes collègues, mes camarades qu'on va retourner en 1986 Oujodwi dan lanbla griye politik konnen nou pa genyen ni konstitisyon ni lalwa ke n ka itilize nan moman sa. Nou oblije itilize presedan. Kisa n te genyen kòm presedan? Mwen di kamarad yo n ap tounen an 1986. Pa gen nèg ki ka bat lestomak yo la se yo k pi fò, se yo k kapab. Fòk tout nèg pran konsyans ke nou tout fè erè nou fè betiz. Pou rezon sa, n ap tounen avèk Konsèy Nasyonal de Gouvèneman Tranzitwa a. Poukisa nou pwopoze Konsèy de Gouvèneman Tranzitwa la? An 1986, nou sonje jan peyi a te divize a, jan l te dechire a, nou te di ke lame pou kò l ki fin fè tout betiz sa yo pa ka rezoud pwoblèm nan. Laklas politik pa t kapab, lasosyete sivil pa t kapab. Nou arive jwenn yon konpwomi ansanm, yo te mete l, yo te fè CNG. E se apati de CNG sa a yo te kòmanse retabli lotorite de Leta. Jodi a nou vin retwouve nou nan yon sitiyasyon ki pi grav, ki pi sal e ki pi triste. Paske Leta a jodi a se li k vòlè a. N ap pale de gang nan lè katye popilè, pi gwo gang nan se anndan Leta a jodi a l chita. N ap pale de koripsyon, n ap pale de kliyantelism. Tout sa nan leta ke l ye. M sot fè dezan prizon pou yon batay ke nou te di n t ap chavire sistèm nan. Lè nou vini, nou jwenn se menm moun ki t ap alimante sistèm nan, jodi a se yo k la. Mwen te advèsè le prezidan Jovenel Moïse. Men pa bliye m toujou enskri m nan batay de klas. Kèlkeswa jan lasasina du prezidan Jovenel Moïse fòk gen eklèsisman ki fèt sou li. Tout moun ki soupsone d'une façon ou d'une autre nan asasina prezidan Jovenel Moïse lan fò l reponn kesyon lajistis. Mwen menm Arnel Belizaire m toujou di l m pa gon pwoblèm pèsonèl ak Doktè Ariel Henry. Men m te nan prizon lè yo di ke se li k te ebèje kòman il s'appelle? Mesye ki konplote plis nan touye prezidan an. Mesye Felix Baggio. Yo di ke se li menm avèk minis enteryè a ki te kontribye a fè John Joël Joseph ak Felix Baggio sove. Enben jodi an, mesye, pou moralite, nou menm jèn k ap vini an, nou pa t konn istwa 86, men mwen m te viv li. Jan Wewesner envite m la a jodi an, m pran an kontrepye la pozisyon e, e, e di Doktè Kanton. Men se pa senk prezidan k ap gen. Se 5 moun k ap fòme yon konsèy de gouvèneman tranzitwa. 5 moun sa yo, lè sa a, lè nou fin jwenn konsensis otou de yo, nou pral pran pwopozisyon Osner Fevry an, nou pral prezante l bay nasyon an epi 5 moun sa yo pral chita avèk tout moun ki pral siyen Ok nan pwotokòl dakò ke ki kòmanse avèk Pen Montana, mwen menm Arnel Belizaire votre serviteur m'en konsètasyon tou avèk dot pati politik ke n abitye travay ansanm pou n mete n dakò sou prensip la pou n al siyen pwotokòl dantant la tou. Nou pwal siyen n pou n jwenn n vrè akò ke n ap chache a otou de CNGT a ki se ap Konsèy Nasyonal de Gouvèneman Tranzitwa. Pen Montana pale de konsèy prezidansyèl, mwen pale de konsèy pa. Non, ekoute. Pen Montana fè yon pwopozisyon y ap pale. Mwen menm tou, lè nou di n ap tounen an 1986 lan, se pa paske nou enpoze pou tounen avèk fòma 1986 lan. Se paske jodi a, nan sa nou ye la a, konstitisyon an pa di kòman pou n rezoud pwoblèm nan. Nou pa gen lwa ki di kòman pou n rezoud pwoblèm nan. Sa vle di ke fòk nou itilize presedan yo. Se sa ki genyen. Alò nan presedan, se sa ke n te genyen. Se Conseil National de Gouvernement. Nou menm, n ap fè konsèy de gouvèneman, konsèy nasyonal de gouvèneman tranzitwa. Pou ki rezon k fè n ap fè konsèy de gouvèneman tranzitwa? Se paske gen yon bagay ke moun ki te nan lari yo avè m yo, sa k mouri yo, jounalis ki pran kout gaz, kout bal, tout bagay yo, epi, m pa di w byen, gen yon pati Preval ke n ap mete ladann tou, nèg a zam yo. M pa pral wè pwopozisyon de sekirite ke n bay la. E pa antre nan geto a just touye nèg la w fini, epi lòt nèg ranplase l bay la pi grav. Fok gon komite reyèl ki monte pou diskite ak nèg a zam yo, kounya la pou wè koman ke wap retire zam ke nèg ki nan pouvwa yo mete atè a, pou kapab bay sekirite nesesè a tout sitwayen yo pou yo viv. Se la nou kanpe. Konsèy nasyonal de tranzisyon an poukisa nou fèl? Se paske nou bezwen mete yon gouvèneman de ripti. Donk ke mwen menm avèk anpil sitwayen, sitwayèn nan peyi a ak Ciyasa, Paske pou gon gouvènman de rupture fòk pa gen le clientelisme. Jodi a sa kap fèt la la se clientelisme. Poukisa k fè yo rete atache a Ariel? Se paske Ariel son akize ke li ye, li gen anpil feblès, enben konwonpi yo oblije goumen pou kenbe Ariel paske Ariel pap ka fè fò. Une fwa ke l fè fò, yo pral pran met manifestasyon dèyè l, oh te nan touye Jovenel. Don nou menm se pa sa nap cheche. Nap cheche pou nou jwenn yon bagay reyèl. Nou te di, konnen ke lè m te nan prizon m te di m pa nan akò. Men mwen Osner Febvre konnen m e Fritzio konnen m, m gen yon pakèt bagay ke m ka fè avè yo. Paske mwen yon nèg gen tout pwoblèm w a avèk Osner Febvre. Mwen m gen dèzane m ap goumen avè l bò kote l. Si l me respecte, se paske l konn sa m vo e m konn sa l vo. Jodi a m pral pwouve l nesesite ki genyen, pou ki rezon m pa ka fè anyen, anyen a Ariel. Sil dakò poul antre nan konplisite li menm touye Jovenel a Ariel son lòt bagay. Men sil vle jodia pou yon pèsonalite moral pale pou tout moun swiv li, mesye nou oblije sòti nan kliyantelism sa ke mesye kòman w ta fè vle map joure yon minis premye nèg ki fè trafik ilegal zam anndan peyi a se le premye minis Laurent Salvador Lamothe. Map goumen lajistis avèl paskel pat respekte nòm lwa yo, gon seri de zam ki rantre pa trafik sa ke l tap fè ak tonbe nan lari a kap detwi moun yo men mesye koman w ta fè vle mwen menm m pral konpoze mesye nou konn sak rive m m pa di nou mwen sot nan prizon yo envite m Washington m al fè paspò m lè paspò m rive nan imigrasyon mesye yo deklare ke fòk m al fè kat Martine Moïse la pou yo ka sòti paspò a. Sa vle di ke kat mwen tap mete moun nan lari ap manifeste, map sot nan manifestasyon nan tèt site solèy, ap rive sou dèlma, ap di ke kat dèmalòg la paka kontinye paske koudèkont pa valide kontra? Jodi a la, yo te di yn fwa ke prezidan Jovenel ale, yap met sekirite, yap monte yon komisyon spesyal pou etidye kontra sa, epi menm nèg sa yo nan figi moun yap enpoze Arnel Belizaire kat dèmalòg? Enben tande non, lè yo fin fè chwa Fritz Jean an, ebyen Mesye Fritz desann lal depoze pyès. Misye al depoze pyès li nan je kwa k se CNT, Konsèy Nasyonal de Tranzisyon. Li al depoze pyès li. Men, pandan mesye al depoze pyès li, Ariel Henry a twite. e dans yn deklarasyon nan kad yon seremoni enstalasyon, li pase a pye jwen sou kesyon sila pou dir ke kelken ki li menm genyen sa n ta kapab rele yon dezir pou ta kapab vin prezidan peyi sa a, pase par les eleksyon. Men, Ariel pa rann li kont ke l ap jwe de wòl a la fwa, prezidan e premye minis. Men, li pa pase nan eleksyon. Eske nou konprann? Donk, Ariel vin jwe yon kout pokè, yon mannyè pou kapab di a Fritz Jean, ekoute, moun yo ap pale nan bouch yo, men tande non, ou pap ka prezidan brother. Pap gen nèg kap prezidan la a, pandan m la a. On nèg ki bezwen prezidan, se nan eleksyon m pral fè a. Men eske Ariel Henry ap gen chans pou òganize eleksyon? Eske Moun kap soutni Ariel Henry an ki fèl gen kwayans sa eskel pap rive yon lè lap lache Ariel Henry eske nou konprann donk Ariel Henry twite e de ton ferm pou dir ke kelke swa moun ki bezwen prezidan peyi sa nan eleksyon pou ale brother men gon lòt bagay wi humm bagay sa bay pwoblèm paske nan moman Fritz Jean te al fè enskripsyon dayè Ann tande ki sa Fritz Jean di lè l te fin depoze pyès yo. Nou menm, se anndan Akò Montana nou ye, e dayè, se pou sa nou la kounye an la nan biwo swivi a nan BSA pou nou asire nou ke tout pyès nou depoze e answit nou pral antre nan eleksyon. Pyès nòmal ke konstitisyon an jeneralman mande. N ap pale de si w te okipe yon pòs nan Leta pou deli chaj, n ap pale de sètifika de bòn vye mès, n ap pale de kont ke w kite e yon ti dokiman pou di kòman ke nou menm nou wè tranzisyon. Fèy de wout la li defini pa komisyon ki te travay sou fèy de wout la anndan akò Montana e fèy de wout la si nou vle ki genyen sa tout peyi ap mande. Peyi ap mande jistis, peyi ap mande sekirite, peyi ap mande sante, peyi ap mande rekonstriksyon leta a paske leta a fin kraze. Nou pral antre nan peryòd nou pa gen chwa il fò ke nou antre nan peryòd elektoral pou nou menm se preparasyon anviwònman pou nou ka gen eleksyon se sa ki enpòtan tou. Mwen konfyan de eksperyans lòt zanmi. Nou konfyan de eksperyans òganizasyon ki ap travay avèk nou, ki konnen ke fò peyi a chanje e yo menm tou y ap pote kouraj yo, y ap pote savwa fè yo, y ap pote eksperyans yo pou nou ka chanje sa k ap fèt anndan peyi Dayiti. Fritz Jean a parle. Men gon ti bagay ki pase e ti bagay sa a m panse ke li kapab jwe mal pou Fridjan. Gen yon lèt ki sòti ki al jwenn yon otorite. An tèt lèt sa a se ministè de la jistis e de la sekirite piblik. O direktè santral de la polis jidisyè. Tande byen wi. Se dcpj wi yo ekri. Mesye l direktè, Nou konnen se avèk plim nou pap twò byen wè yo non. An sa kalite de garan de lòdre sosyal, le komisè di gouvènman prè le tribinal de premyè enstans de Pòtoprens, Don, nou konnen pa fin konn bay langaj jidisyè yo, eske se delegasyon de rechèche e didantifye l'individu qui portait l'arme de guerre en compagnie du sieur Fritz Alphonse Jean ce lundi 17 janvier 2022 au moment, au moment des déclarations faites par ce dernier au micro des journalistes. Contraindre par corps, s'il n'est pas autorisé à détenir cette arme de guerre et le déférer par au parquet pou le suit de dwa. Don, Fritz Jean, ta sanble nan moman li te desann anba a, li te gen yon nèg ki avèk li gon arm de guerre nan men. Bon nèg yo, eske se prezidan ki gentan moute nan tèt Fritz Jean pou l ap fè jan de gaf sa a? Men fò n di ke, Mwen sou yon gwoup kote ke gen diskisyon ka fèt pa rapò ak konpòteman euh, sila, e pou w dire ke ou kwè Fritz Jean ta dezòd ase pou l ta trennen tout nèg ak gwo zam sa yo ilegal nan do l la? Antouka, se youn nan desepsyon mwen nan politik lan ane sa. Fritz Jean mwen renmen li anpil menm jan ak Edgar Leblanc pou misye pral ranpli yon senple formalite li trennen yon bann rara dèyèl konsa se pap yon eleksyon popilè antouka dcpj a eksplike si se te nèg ak zam ilegal ki te nan dol la ou pa. Dezyèm desepsyon pou sète pèsonn la. Se Emely Prophète mwen renmen anpil ki dakò pran pòs sa nan konjonktur anyen pa garanti Emely ak Nesmy ka minis nan nenpòt peyi. Bon sa fè sitwayen an mal men ekoute banm di w Ayiti depi w gentan jwenn chans pou w vin chèf papa ou dakò pou w antre Nan lojik la, pa gen lòt bagay ke sa non. Depi w te aksepte pou w pran pòs, ebyen, w ap antre nan nenpòt ki lojik. Bon! Men m gon emisyon m pral pwopoze nou wi, kote ke e Fritz Jean te nome premye minis. pa Joslèm Privè kant il etè prezidan de tranzisyon. Eske n konnen Fritz Jean te rive nan palman an, nèg yo manyen manm Fritz Jean, yo koupe kou l, se sa le langaj parlemantè lè yon premye minis al anba, epi ou pa pase sa vle di yo koupe kou w. Mesye depite yo pat jwe, yo koupe kou Fritz. Epi yon kelke zane apre, vwala, Fritz e de retou sur, m ta kapab di lechikye politik, li fè sa n ta kapab rele yon rebondisman, m pa ka di spektakilè non, men n ap tann, n ap tann paske Ariel kanpe dan, e mesye a li menm ta renmen prezidan. Bref, Humm pou kapab òganize bal yon mannyè pou kapab chèche e dedyabolize tèt li paske nan dènye moman sa yo la li fè objè de anpil kritik. Mwen je ve pa di paske m pa wè men ekoute mwen ap lage videyo a pou nou vwasi la videyo epi na di m ki remak ke nou fè. Nou nan Boston wi nou vin fè bagay yo yèswa yèswa nou wonfle nou wonfle e kote nou te pou yèswa kòm li ye wi Maryland avèk konpa m wè menm sou YouTube la m wè nou prèske son video ki pral pran lè 100 mil views tout sak pa bon pou youn li bon pou yon lòt w konprann. Li revele fòs ke nou genyen nan nou an. M pa konn anpil bal ki fè 100 mil vyouz an mwen de 24 rèd tan. 100 mil vyouz an mwen de 24 m pa konn anpil bal ki ka fè sa. Se pa bal katouch non, bal konpa. Sin bouin, sin kont. Sin kont, you know. Sin bouin, sin kont. Sin bouin, sin kont. Epi nou gen yon nouvo dansez nan djaz la tou, fè gigit. Gen sa kap flite gen sa kap detente Nou menm se demaske nap demaske yo Kot mika men demaske demaske Demaske nap demaske yo Kote ou mika nan sa Gade Gen sa kap flite Gen sa kap flite Gen sa kap detente Nou menm Nou menm se demaske nap demaske yo Bon eske e komisè ya sa komisè ya gen Komisè ya gen kle vre Non bon m pa al abi non Komisè gen kle vre Gade. Nou fek debake kotel ye la san dan Boston ye di yo sa back back to the woods back to the woods I say komisè men kleren e pou wè djaz sa se wes manman wi cheri. Nou ka yo. Michel Martelly ap byen pase wi. Byen byen byen pase. Mwen renmen sa anpil. Bravo Michele Matal. Men tande non. Gon konsta ke mwen fè, an atandan ke nou menm nap fè konsta pa nou yo. Nou konn Michel Martelly granmoun anpil. Misye vin granmoun anpil, vyeyès la aji sou li, paske m pa kwè Michel Martelly ko gen 60 an. Nou ka pa dakò avè m, men map jis fè yon ti konparezon. Vwayan Ariel Henry parle, e Michel Martelly kap fè nenpòt ki bagay la wap wè ke Michel Martelly parèt yon ti jan pi vyeyi ke Ariel Henry. Or, Newochirijyen an, li genyen anviwon 72 an, se sa, 72 an paske ane chanje. Imajine yon nèg 72 an avèk yon nèg ki pral atake swasantèn. Gade byen pou wè, diferans de 12 a 14 an. E wè Michel Martelly granmoun. Ki sa k pase? Eske se anpe de strès? Eske li pa santi l konfòtab? Paske pa bliye jounen jodi a la, yon moun ki te renmen w anpil. pèp ayisyen an te renmen Michel Martelly men nou rive nan yon dènye moman kote ke si wap fè yon sondaj wap wè Michel Martelly pèdi nan kot de popilarite ke li genyen. Pa gen manti nan sa. Donk euh Michel Martelly al jwe bal pa gen anpil moun ki vini men li rejwi le fèt ke bon anpil moun gade sou entènèt la. Donk, sou rezo sosyo yo, yo poko fin ba w do, men yo kab gade w, mesye l prezidan, pou wè ki sa w ap jere, men, yo ka pa vle danse kole avèk ou ankò, paske pèp ayisyen an se kon sa l ye, lè li renmen w, ok, li just renmen w. Lè li pa vle avè w ankò a, pa gen anyen ki ap fè l renmen w. E, gen de nèg, si yo pa egziste, Michel Martelly mouri deja. Roro Nelson avèk Jojo Lòkè. Ou pa konn wè lè w te leve avèk de twa bon zanmi, ebyen nèg sa yo avèk Michel Martelly jiskobou. e m renmen sa paske yo fidèl paske si yo pat la chagren nostalji te ka touye Michel Martelly e gon lòt bagay pou nou konprann tout sa Michel Martelly ap fè m wè l sanble ak yon jimnastik pou eseye montre ke li alèz men o fon si w ap byen li vizaj ansyen prezidan w ap wè se yon nèg ki pa fin twò alèz Nou pa dakò? Ebyen, se konsa lavi. Donk ou fèt, ou viv, dèfwa ou konn mouri, ou pral mouri avèk fyète. Men dèfwa tou lè ou wè lanmò ap vini, ou konn yon ti jan pè, paske lè ou fin mouri, non ou kapab toujou fè objè anpil kritik.